Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous entrer la KO pour capable porter ba ou yon nouvelle émission. Bagay la toujours red nan cité soleil. Mwen mete drone mwen anlè, mwen jwenn anpil enfomasyon konsernan batay. Nan Site Solèy, batay ki genyen onivo de blòk Kwa Dè Misyon. Fò n di ke pandan nèg 400 mawozo yo mete pye yo atè, patikilyèman kòlèg, ebyen, nèg yo fè yon sòt denkirson e m ta kapab di bagay la te vrèman rèd. Paske nan maten gen yon moun nan Taba ki rele m ki di bagay la rèd pou nou la wi, sitou nan pon Taba la kòmsi pou rantre nan zòn Kwa Dè Boukè a. Bagay la vrèman rèd. Ebyen, nèg yo te bezwen al fon pote boure la onivo de Kwa Dè Misyon, anpil kout bal. E fò n di ke, pandan nèg 400 mawozo ap avanse, nou konnen dèyè rivyè a byen, genyen yon sòlda ki te li menm poste an liy de fwon. Pandan misye li menm avèk yon galil nan men l, alò m pa konnen zam nan paske foto zam nan rive jwenn mwen, m wè l plis sanble ak yon galil. Epi. Misye ap pede bal ansanm a nèg yo. Misye ap pete kout bal. Epi sa w tande a la a, lòbèy pete. Nèg yo tire misye. M ap gade m wè foto a la a ki rive jwenn mwen. Misye blayi. Epi nèg yo rive pran zam misye a. Zam sa a pral fè la yn sou lè rezo sosyo paske deja gen anpil moun ki yo menm genyen foto sa a nan men yo. Foto sitwayen sa a ki li menm tonbe. E pi kele se nan vizaj, aparaman se nan vizaj. Yo koupe vizaj misye ak yon bal e misye tonbe 2 pye long e pi neg yo pran zam sa a e pi neg yo menm yap pote boure. Kounye a la, ki sak pase pou Site Solèy? Gon bagay pou neg yo konprann byen, kant se jan de batay sa yo kap fèt sa vle di sa kapab rive nan yon moman gon bò ki afole e pi sa w tande a la l mal pote boure, lòbèy pete. Neg yo fè yon planifikasyon pou yo atake Gabriel. Pandan nèg yo fè planifikasyon an pou atake Gabriel, m ta kapab poze tèt mwen kesyon pou m di, Eske sete la bonne planification mais ce qui a ete planifiye li pa ekzekite a la lettre? Loske gen yon misyon ki pral fèt e ke gen yon virgule erreur nan misyon an, ebyen m ta kapab di se katastrof. Ebyen se sa ki pase. Daprè eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke anba nan site a sitou nan zòn fontenn gen anpil moun ki pran bal. Men genyen anpil sòlda je nèf ki yo menm tou tonbe. Se pa pou la premyè fwa nèg yo pran nan zizirit sila. Lè sa pot ko gen je nèf. Te kapab genyen entansyon pou te kapab mete estrikti sa sou pye. Lè Ti Jozèf te fin touye Ti Ougan nan Boston, misye te vin gen nan bouch long avèk Gabriyèl paske li te konprann ke Gabriyèl te konprann misye ta pral ba li Boston. Epi nèg yo vin nan kont, nèg yo ap batay. Gon lè Ti Jozèf al atake, el fon enkirsyon. Men sa sete mal tounen paske gon seri de kafou, mwa je lèzapèl kafou dyabolik. Gen de twa sòlda ki di Ti Jozèf ekoute m pap travèse kafou sa paske si m travèse kafou sa po m se eponj. Se de nèg po yo blende sa vle di nèg yo gen bagay sou yo men imedyatman yo travèse kafou a yo vin vilnerab la. Se sa k te rive Ti Jozèf menm li travèse sa w tande a la te gen m kwè 22 nèg ki pran bal gen nèg ki tonbe. Nèg yo te oblije kouri tounen paske Gabriel te ba yo yon wach manman. Ebyen jodi a la ankò ki sa k pase? Pandan nèg yo nan enkirsyon an, nèg yo ap vanse, vanse, vanse, men Gabriel les a donne du champ libre. Epi nèg yo rive yon kote, sa w tande a la a, se bon kout bal k ap pati. Epi nèg yo gen k al mouri pou kreten. Donk si gen sòlda ki mouri, aparaman gen zam ki pèdi tou. Men nou poko gen enfòmasyon pou konnen si ta gen zam ki pèdi, paske yo fè nou konnen gen anviwon 9 sòlda ki pèdi lavi yo. Bagay la rèd. E nèg yo di yo p ap kanpe nan batay la, nèg G9 yo. Donk, nèg yo di se on sèl goumen l ye, se swa Gabriel pran site a nan men nou, oubyen nou menm nou pran site a nan men Gabriel. Men kèlè la pozisyon de Yska dan tou sa? Imedyatman nèg sa yo nan batay, Yska nan batay tou. Paske se 2 nèg sa yo m ta kapab di ki se 2 gwo mèt nan batay nan Site Solèy. Donk, si w pral atake Yska, ebyen fò w mete atè anpil estrateji. Si w pral atake yon nèg ki rele Ti Gabriel, fò w mete atè anpil estrateji. Fò m di nou ke mwen gen moun ki aletranje ki di m ke yo gen pwòch yo ki pran bal. Bagay la vrèman rèd. Ekoute, yo vle pase pa RL Prod pou di mesye ba nou yon chans. Men mesye e pa dat non n ap mande chans sa a nan Site Solèy. Se pa dat n ap mande chans sa a nan Site Solèy men jiska prezan m ta kapab di se toujou la menm choz. Tout nèg mete pye yo atè. Tout nèg ap batay. Epi aprè? Paske nou vin rive nan yon moman kote ke Gabriel, daprè yon mesaj yon Arab voye pou mwen la, di tout moun rete tèt frèt. Tout moun mèt rete tèt frèt. Tout moun tèt frèt, menm lè gen anpil detonasyon o nivo de pli gran bidonvil peyi a, men ekoute, gon lè k ap rive moun Bwouklin, m panse ke y ap pran yon wach manman. Kè m ap fè m mal wi la mezanmi. Kè m ap fè mal paske jan Bwouklin sitiye li an. Sa kapab rive yon bon maten e pou w tande tout moun mete pye yo atè la, yo fè nèg yo vole. Men, gon pwoblèm wi. Jounen jodi a la m ap gade pou mwen 400 mawozo se alye je pèp. Men, èske nou sonje te gon premye faz batay ki te genyen lè sa a nèg Gambouwik yo, nèg Ti Jinyò yo, Nèg krache dife yo, nèg 400 mawozo yo te desann wi. Lè sa 400 mawozo t ap batay pou G9 wi. Men le fèt ke lanmò san jou te repete a plizyè repriz mande prezidan repiblik lan pou kapab fè zam ki nan men l lan frèt, yo pa t tande l, ebyen li menm li chwazi li fè yon lòt wout. Jounen jodi a la a, 400 mawozo m ta kapab di se veritab alye G-pèp. Sa vle di depi G-pèp mete pye l atè. Taktikman, oubyen stratejikman, fò w konnen 400 Mawozo deja an deplasman pou al atake lòt zòn alye yo. Se sa k pase la pou Kwa Dèmisyon. Donk, yo oblije mete chen an nan yon sitiyasyon pou l pa ka soti e y ap tape moun. E ou wè nèg yo deja, yo sezi yon zam, sa vle di sòlda sa ki li menm pèdi lavi l. Donk, se de bagay ki vrèman konplike. Jounen jodi a la ou ta kapab di. Yon bon pati nan Pòtoprens lan bloke paske si Kwadèmisyon bal ap pete, But Bwaye bal ap pete, zòn Chada anpil kout bal e deja gen 2 imaj ki rive jwenn nou la a pou montre barikad ki gen nan blòk Chada a. Sa vle di bagay la vrèman tris e ankò plis nan Site Solèy. Se grav. Donk, ki sa n ka di tèt nou la a? N ap batay, n ap kontinye batay, degaje non mesye, kontinye batay e tou va mal pou la Repiblik. Men di tèt nou ke gen yon dat k ap rive, èske n ap toujou kontinye batay? Èske nou p ap fatige kòmsi jounen jodi a la a, yon chèf mouri, demen yon lòt pran, apre demen misye mouri, yon lòt vin pran, epi n ap kontinye konsa, epi moun ki bò kote nou yo, nou santi ke n ap fè yo mal anpil, paske lè n ap batay konsa nan Site Solèy, moun Bwouklin nan, li p ap janm santi l byen. Moun ki nan Belekou, moun ki nan Boston, moun ki nan Douya a. li pap janm santi l byen. Men nou menm nou pa tande nou pa wè paske vous etes fils de Lucifer, donk avan w mouri fò w kraze brize. Degaje nou mesye, nou gen tèren devan nou, pwofite. Men ekoute m panse ke gen yon lè k ap rive menm lè otorite yo pa di anyen, se Bondye k ap di yon mo pou ti pèp sa a. Lanmò Jovenel Moïse, 7 jiyè 2022 fè 1 an. Ki kote nou ye avèk ankèt la? Notre ami confrère Luckson Sainvil de Caraïbes FM, li pral fè yon bèl rale pou nou nan kad jounal Premye Okazyon li t ap entèvni maten an. Se 2 sispèk ki arete ki nan prizon penitansye nasyonal an Ayiti ki pale avèk Miami Herald. Dabò se James Solages Ayisyano-ameriken sa ki li menm nan prizon paske l te patisipe, li akize te patisipe nan operasyon ki te mennen avèk asasina prezidan. Sa nou kapab kenbe nan 2 entèvyou sa yo? Ann ale pou James Solage dabò. James Solage di, E se vini yo te di li vini ann Ayiti. Li di li te rann li nan yon reyinyon. E se pandan ke li menm li chita e nan otèl li pandan yon bon ti tan, e li di l pa t janm konnen, e li pa t gen okazyon pou l te konnen ki sa k t ap pase jiskaske yo te vin chache l. James Solage, li, ki li menm akize e apre sa pou patisipasyon prezime l nan asasina a, e li te gen bò kote l Joseph Vincent ki li menm tou s on sitwayen ameriken. Nan videyo ki t ap sikile aprè asasina a, anpil moun te kapab wè James Solages ki li menm te avèk megafòn nan men l, kote l te fè tèt li pase kòm yon ajan DEA kote li t ap di This is a DEA operation e tout moun te kapab tande l nan videyo sa ki t ap sikile aprè lanmò a. James Solages di nan entèvyou sa, se di yo te di l pou l di sa. Solaj ki gen 35 an, nan entèvyou eksklizif sa l bay Miami Herald depi nan prizon kote l ye, li toujou kontinye klame inosans li, li di sa yo akize l yo li pa gen anyen pou l wè ladan l, sof ke James Solaj akize yon moun ke l pa vle site ke l di ki se yon wo plase ki te itilize l. James Solaj di li vrèman genyen. anpil li di nan pi pwofon kè li e l di l avèk tout verite selon sa l di se pyeje yo te pyeje l e l di de manyè trè pwofesyonèl li di ke li gen konsyans li trankil li di ke sa yo akize l yo li pa konn anyen ladan yo e nan tèks sa ki soti nan Miami Herald yo eseye fè relasyon. ant apèl ke James Solage te genyen avèk de moun ki site nan lanmò a, pa egzanp, John Joël Joseph e yo site tou Joseph Félix Badio. Nan entèvyou sa tou, Pierre Renel Guerrier Dieuseul, Solage te vle yon ti kras rezève li pa t vle di. avèk kiyès ke l tap pale kèlke kèlke zè avan asasina Jovenel Moïse. Men, selon sa jounal Miami Herald fè konnen, selon sa divès sous ki te okouran de apèl la deklare ba yo, moun ki te nan telefòn avèk Solages pandan l te anndan kay prezidan an, se te ansyen senatè John. Joel Joseph. E Solaj nan menm entèvyou sa e li li di ke li menm li te tou senpleman vini aprè e yon òf ke konpayi CTU li menm te te te te ofri l, yon òf yo te mete devan l. pou yon djòb el di djòb li a li pat janm konnen li te genyen poul wè avèk asasina prezidan li di se te yon pwojè de devlopman dayè li di se yon bagay ki te trè anbisye se poutèt sa li te rantre ladann James Solage pandan entèvyou sa li pwofite denonse kondisyon li ye nan prizon an li di ke lapolis te menotel pandan 29 jou avèk yon lòt sispèk avan finalman yo te transfere l nan prizon. Li di ke li pa vrèman te anvi nan yon sitiyasyon konsa. Li di sèl sa l konnen, li se yon moun ke yo te pyeje, se yon moun ke yo te trayi, yon moun yo itilize epi yon moun ke yo manipile atò pa yon endividi. Deoran, se sa James Solage li menm li deklare konsènan Christian Emmanuel Sanon. Nan entèvyou sa li bay Miami Herald, li di ke se James Solage ki te prezante l bay CTU, konpayi sekirite sa ki site nan kad operasyon sa. Li di ke konpayi a pa t janm genyen, li pa t janm tande pale de pwojè asasine prezidan an. te gen yon bagay ki te gen pou wè avèk konstriksyon lopital, te gen yon pwojè elektrisite, dlo potab nan sèten rejyon nan peyi a. E li di ke ansyen sòlda kolonbyen yo te vin rekrite a, se te lide Entriago avèk patnè l yo. Entriago, n ap raple, se li menm ki mèt CTU. e youn nan patnè yo se Arcangel Pretel Ortiz ki li menm ap dirije yon lòt structure de sécurité ki rele Counter Terrorist Unit Federal Academy se yon lòt enstans oubyen yon lòt structure de sécurité ki genyen Ozetazini. Sa nou fè konnen ke 2 mesye sa yo te vle ke kolonbyen yo vini an Ayiti pou asire sekirite pwojè a. Sanon li nye enfòmasyon ki ta fè kwè ke Kolonbyen yo oubyen li menm li te avèk Kolonbyen yo lè yo te ale lakay Jovenel Moise. Sanon di Miami Herald tou nan entèvyou sa ke lè lapolis te vin arete l, yo te vle touye l. Li akize lapolis kòmkwa yo te vle touye l lè yo te vin arete l nan dat 9 jiyè lane pase e li di ke genyen menm komisè gouvèneman nan epòk la ki menm poze l kesyon ki di l poukisa l pa mouri, poukisa yo pa t tiye l. Sanon di Miami Herald, komisè gouvènman nan epòk la di lapolis oubyen polisye ki te vin arete l yo te dwe touye l. E Emmanuel Sanon di tout lè li te nan prizon an, yo t ap arsele li, yo t ap di ke li se li se yon asasen. Li di ke se yon sèl fwa FBI te entèwoje li. Christian Emmanuel Sanon di kote li ye a la nan Penitansye Nasyonal se youn nan pi move kote li ye. Se pa kote li te janm swete viv e se pa kote li swete pou moun vin viv. Paske l di pa gen manje, kesyon ijyèn pa respekte, Sanon di l ap viv nan kondisyon difisil menm jan Solaj tou li menm li plenyen de sa. Sanon di li inosan, li di kesyon tiye prezidan an li pa konn bagay konsa, li di l pa gen ankenn ide tou sou kiyès ki ta ka fè yon bagay konsa men l di sa k rive a, li ta ka soti bò kote gouvèneman. Li di sa k fèt la ta dwe yon moun nan gouvèneman an, sa vle di yon moun ki wo plase nan gouvèneman an ki ta ka egzekite l. Li di akizasyon y ap mete sou do l yo se de bagay ki san fonde. Li di se sèlman si l ta fou pou l ta rantre. nan yon pwojè konsa. Se sa nou kapab kenbe an gwo nan 2 entèvansyon sa yo, dans un premier temps James Solaj e Christian Emmanuel Sanon ki nan prizon aktyèlman. Donk si n konprann byen, pèsonn moun ki nan prizon yo la a, se 2 moun yo arete inosamman, yo pa gen anyen pou wè. Donk misye pa pale tou de rankont ki konn fèt nan kay kote yo te arete l lan, rankont li menm avèk plizyè lòt moun, foto, videyo. Donk li pa opine sou sa yo? Li pa mansyone pati sa. Men avan menm entèvyou sa, Christian Emmanuel Sanon te toujou di li menm li son moun ki rankontre tout moun, li konn rankontre divès pèsonalite ki nan diferan sektè nan peyi a. Men nan entèvyou sa, li pa mansyone rankont non sèlman li te genyen avèk pa egzanp ansyen senatè John Joël Joseph, rankont li te genyen avèk pastè Gérald Bataille e plizyè lòt moun eksetera. Li pa mansyone rankont sa yo. Sof ke li di ke. pou l ta patisipe nan yon pwojè konsa e pou tiye prezidan an konnen sèlman se fou pou l ta fou li di pou l ta vin prezidan alòske l pa gen ankenn kontak nan palè nasyonal se pa konsa li tap fè l donk li di ke li pa gen anyen pou l wè a sa men paralèlman fò n di mesye ke otorite amerikèn yo yap kontinye mennen ankèt pa yo bò kote pa yo Miami Herald nan atik sa li di ke E ofisyèl ameriken yo, yo rete diskrè, yo pa twò mete twòp enfòmasyon deyò. Men sa ki klè, selon sa jounal Florid la fè konnen, li vrèman pwobab pou otorite federal yo mande transfè Ozetazini de sèten sispèk tankou James Solage, Vincent, Joseph Vincent, epi Christian Emmanuel Sanon. Selon sa jounal la fè konnen, tou lè 3 nèg sa yo, yo di Miami Herald dirèkteman ou pa lentèmedyè de avoka yo, yo vrèman favorab a yon demach konsa. Donk yo pa yon pwoblèm pou leta. Yo vle retounen lakay yo? Alò, yo tout se ameriken efektivman, se ayisyano-ameriken. Donk, mesye yo di yo pa yon pwoblèm pou yo tounen lakay yo. Donk, tou lè 3, n ap raple, e nan yon fason oubyen yon lòt yo kolabore avèk otorite amerikèn yo. Pa egzanp, Solaj li te gen rapò, Vensan te gen rapò avèk de enstans amerikèn e tou lè twa mesye sa yo, yo gen lyen avèk sosyete de sekirite sa ki nan rejyon Florid la, nan Miami patikilyèman. ki li menm te enplike nan pwojè pou te asasinen ansyen prezidan Jovenel Moïse. E ki sa k di, ki sa ki fèt anfèt pou konpayi sa a ki li menm t ap rekrite moun? Yo entèwoje mèt konpayi an, li nan prizon tou. Sa vle di, pou ki sa se pa la y ale, otorite amerikèn yo pa al la? Paske si l ap t ap rekrite de moun, donk yo konn pou ki sa l t ap rekrite yo, yo konn ak kiyès yo te annafè kanmenm. Alò n ap raple ke kèlke mwa aprè lanmò ansyen prezidan an, te genyen yon desant ke FBI te fè, yo te ale kay youn nan responsab konpayi sa a, si m pa twonpe m, te gen yon pèkizisyon ki te fèt kote yo te jwenn de materyèl, eksetera, men yo pa t rive retrase. e mèt konpayi a ki se Intriago. Se pa sèlman Intriago ki enplike, gon lòt sitwayen ki rele Arcangel Pretel ki li menm tou genyen non l site byen fò nan nan planifikasyon operasyon an. Jiska moman n ap pale a la, mwen pa vrèman okouran genyen youn nan responsab konpayi sa yo ki arete. E nan tout atik ki ap soti yo, m pa vrèman tande gen yon pouswit. Mwen sèlman konnen genyen yon operasyon de pèkizisyon ki te fèt lakay youn nan responsab yo e jiska prezan poko genyen anyen ki di sou sa. E nan atik sa nap raple ke Miami Herald li poze yon ansanm de kestyon. Li di ke kòman yon konpayi sekirite ka jis jis vini avèk yon pwojè swadizan pou al fè yon bagay an Ayiti epi pou pwojè sa. vin vire an asasina. E Miami Herald poze tèt li kesyon tou, kòman James Solage, Joseph Vincent, Sanon pou kont yo ta kapab enplike nan yon bagay konsa san pa genyen yon lòt moun dèyè l? E James Solage nan entèvyou sa n ap raple mesye li di Miami Herald ke li panse ke l te pyeje e li ensiste ke li te pyeje pa de endividi de wo ran ki te itilize l kòm boukliye, mete l devan lemond antye pou fè l pase pou yon kriminèl. Donk James Solage jiskaprezan l rete rezève, li pa vle site non, men nan plizyè kote nan entevyou a, Li di ke moun ki te pyeje l yo, se de moun ki te de wo ran. Yon moun k ap tande de wo ran, sa vle di de moun ki gen de wo fonksyon oubyen de wo plase. Jiska prezan gen yon pwen dentèwogasyon sou sa James Solage ta vle e pale de wo ran. Kiyès ki wo ran an? Kiyès ki gwo otorite a? Il n'est que d'attendre. Il n'est que d'attendre Luckson Sainvil pandan lajistis ou otorite amerikèn yo ap pare pou fè demand ekstradisyon James Solages e 2 lòt resòtisan ke yo genyen ki nan kad dosye sa a. Nou konnen Genyen Palacio, Palacio se John Joël Joseph ki genyen non yo site ki anba men ki nan men otorite amerikèn yo, kòman dosye moun sa yo ap mache? Gen Rodolphe Jean egalman. Efektivman, genyen 3 sispèk kle ki akize kòmkwa yo ta patisipe nan konplo pou asasine prezidan ki an detansyon e nan Miami nan leta Florid e genyen 2 ladan yo Mario Antonio Palacios Palacios Ansyen sòlda lame kolonbyèn avèk Rodolphe Jaar ki li menm son trafikan dwòg ki te vin yon òm dafè par la swit. Yo menm yo deja enkilpe nan kad yon ak dakizasyon sou konplo ki te abouti ak lanmò prezidan an. Yo akize mesye sa yo paske yo te bay des apui lojistik, zam, etc. Pou te soutni konplo sa ki te abouti a lanmò a Rodolphe Jaar li menm. Li deja plede non koupab. Palacios li menm tou fè menm egzèsis la depi nan kòmansman ane a. 2 akize sa yo, selon sa Miami Herald raple, yo riske prizon avi si tout fwa yo ta jwenn yo koupab efektivman. E twazyèm sispèk la nou sot pale la ki se John Joel Joseph, ansyen senatè ayisyen, li. Arete tou pou menm motif yo, kòm moun ki te patisipe nan plan an e yo te ekstrade l soti Jamayik an me, John Joel Joseph li poko enkilpe ofisyèlman pa yon gran jiri federal, men Miami Herald nan menm atik sa li di ke John Joel Joseph li panse ke l ap kopere. avèk otorite amerikèn yo yon fason pou yo kapab jwenn anba bouch John Joel Joseph kòman efektivman l te enplike e ki moun ki te ansanm avè l nan plan sa. An palan de John Joel Joseph, ou pa gen van de fanmi an e fanmi an yo te arete avèk li Jamayik e ki te solisite yon demand dazil otorite jamaykèn yo te rejte? Jiska prezan pa genyen nouvèl e bon prèske chak jou mwen gade sou sit enfòmasyon Jamayik yo m pa vrèman wè genyen twòp nouvèl. Dènye desizyon nou te konnen an se te refize yo te refize madan John avèk 2 pitit li yo azil ke yo te mande, yon desizyon ke avoka yo te denonse paske yo di moun sa yo si yo tounen an Ayiti, Yo riske viktim vyolans, moun kapab atake yo, eksetera. Pou lenstan pa gen anyen ki di demand azil la refize ofisyèlman, legalman, Madan John Joel Joseph ak pitit li ta dwe kite teritwa Jamayiken an. Jiska prezan pa gen anyen ki di eske yo bay moun sa yo yon delè pou yo kite peyi a. Eske gen de lòt demach, gen rekou ke avoka yo ap fè. Jiskaprezan kesyon sa yo rete pandant. Nap kontinye founi je sou sit enfòmasyon nan peyi Jamayik pou n ka konnen ki dènye evolisyon ki genyen nan aspè sa. Lajistis amerikèn ki sou plizyè dosye ki enterese nou. Yè genyen yon ansyen manb baz 400 Mawozo ki parèt devan yon tribinal nan kad kidnapin ki te fèt sou ameriken yo an Ayiti. Efektivman, genyen Jean Pelis, ke tout moun konnen sou Zo, alyas Ti David, se konsa yo rele l, sa genyen 2 mwa, tout moun te wè l sou rezo sosyal yo, Ti David, Zo, te konvèti nan kad yon live pastè Lochard Rémy t ap fè. Zo Ti David. te kite peyi a, sa fè yon bon ti tan, li fè plizyè videyo, anpil moun konn wè l, kote ke Zo ap denonse, l ap di ke kounye a lavi l chanje, li se yon frè, e l ap eksplike kòman sa l te konn fè yo se de dyab eksetera, kounye a lavi l chanje. Alò, selon sa ki sòti nan Ministère de la Justice Américaine, yon nòt ki sòti yè, Aprè midi, genyen Jean Pelis alyas Zo ki li menm fè premyè konparusyon l devan yon tribinal Washington. Pou moun ki pat konnen, Zo transfere Ozetazini depi 16 me 2022 sou baz yon manda darè ki te mete dèyè l pou patisipasyon l nan kidnaping epi kenbe 16 misyonè ameriken yo n ap raple lane pase. Alò, plent penal sa ki depoze kont Zo, Ti David, yo lonje dwèt sou li dirèkteman kòm moun ki te jwe yon wòl enpòtan nan kidnaping sitwayen ameriken sa yo. Nan nòt sa ke ministè. lajistis ameriken mete deyò, li di ke Zo genyen 27 an, l se manm gang 400 Mawozo. Aktyèlman la, Zo li an detansyon aprè ke l te fè premyè konparisyon l. Pa gen anyen ki vrèman soti aprè konparisyon sa a, men depatman jistis amerikèn, sa n ta ka rele ministè jistis la, li jis enfòme ke Zo te fè premye konparisyon l devan yon tribinal distri nan Etazini pou nan zòn Columbia a, men pa vrèman genyen twòp detay ki bay. Genyen pwokirè ameriken Matthew Graves ki nan tribinal distrik Columbia a avèk John Bernardo ki se ajan spesyal pa enterim ki chaje biwo lokal FBI nan Miami ki ofisyèlman fè anons sa a, men jiskaprezan pa genyen detay pou konnen kisa zo di ki enfòmasyon ke l bay eske zo e pral genyen pou li fè menm wout avèk Germine Joly alyas Yonyon ki li menm deja nan Washington 2 mesye sa yo se 2 mesye ki vwayaje vin Etazini san viza. Se sûr ke mesye sa yo yo nan menm eta nan menm vil. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.